Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou prale nan gran ravin ansanm avèk ti bwa paske gen yon ti enfòmasyon la m panse ke sa kapab konstitye yon sòt de rebondisman nan batay si la pa bliye ke nan kat batay sa a krisla fè retrè men se yon batay ki kontinye ap fèt sou papye pandan m ap anrejistre emisyon si la. Genyen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki di yo ta pran yon pwòch ti lapli. Nèg Kris la yo? Ebyen, tande byen wi jan m ap ba nou enfòmasyon an. Sitwayen sa a non li se ta Evi Wè. Enfòmasyon ap siakile kòmkwa li ta bòfrè ti lapli. Nèg yo pran l nan 43, sa vle di Fontamara 43. Li menm ak yon lòt blòdè. Nèg sa yo ta sanble abiye an mekanisyen. Yo ta pral mete pwen Jakmèl kay yon ougan ki rele Boulou. Toujou daprè enfòmasyon sa yo, Krislan ta gentan fizye Evi Wè a. Lòt la, l ap poze l kestyon pou konnen de ki prevyen, de ki mannigans. Bagay sa yo ap fèt la nan figil la. Genyen dezyèm nèg la, yo kontinye ap fè misye pale e nan enfòmasyon li bay li di Krislan nèg yo se pwojè yo ye ak pon Brea. Sa vle di nèg Gran Ravin yo. Misye di Krisla, alò m pa konnen si e perèz lanmò a li ka fè l pran nèg Gran Ravin yo ki pwojè yo. Domesdyeuveu. Genyen nèg tibwa yo ki ta gen tansyon vin pran nèg nan mache pwason pou voye nan 21 ak nan Sore. An, nèg yo al batay san fòmasyon? Tèt chaje. Y ap vin pran tou Site Michèl. Men fò m di nou ke nèg yo sou mawon. Yo di yo prale andeyò. Pifò nèg Kris yo blese yo menm. Kisa batay sa ye antouka? Si nèg kriz blese, gen nèg ki pèdi lavi yo, e batay la dwe kontinye, fòk genyen nouvo sòlda. E pa bliye m toujou di nou ke, ebyen, nan gwoup nèg ki nan kan ideyoloji mòtifè nan peyi Dayiti, entegrasyon se prèske chak jou. Nou sonje te gen yon lè, m te fon emisyon e Bòpsye te pale de sa tou, kote ke 400 mawozo te oblije kanpe enskripsyon paske Te gen twòp nèg. Men, jounen jodi a la, m ta kapab di se chak jou ti jèn ap antre nan gang. Èske nou konprann? Se chak jou ti jèn ap antre nan gang. Pa egzanp, si w pran zòn kote m te rete, m pap ba nou manti, se yon zòn ki gate. Men m ap tann peyi a bon. Petèt ke mwen ma fè yon entèvansyon paske map toujou batay pou mwen retire zam nan men ti jèn. Olye de zam nan, nap aprann yon metye pito. Nap aprann fè ti cheve nou la, nap aprann al kouche anba yon machin nou ranje yon pàn kawotchou, nap aprann ranje yon pàn motosiklèt, lè sa nap fè de goud, lè nap manjel, nou pap poze tèt nou ankenn kestyon. Alò se sa. Men ekoute, jan bagay yo ye la, jounen jodi a la m ta kapab di se chak jou ebyen ti jèn ap antre nan gang. Ban mwen fè yon kout tèt. Alò jis avan m ale nan Site Solèy paske Site Solèy se manman koze a. Gen anpil dosye la sou Site Solèy. Ebyen nèg dcpj yo. Yo pase sou lanmè pou yo ale dikini pou vin leve sòlda Kris la yo. Sa vle di vin arete yo. Tande byen! Epi m gen yon lòt enfòmasyon konsènan Alemana. Alemana boule pandan l ap voye yon kòktèl molotòf. Hum! Tèt chaje wi. Kris la nan tout pwoblèm. Bon, antouka, se konsa batay la ye. Depi w se Barcelone. Ou se Real Madrid? Atann ou aske yon jou Real ap kenbe w li bimen w. Demen si Dye ve, w ap kenbe Barcelone, w ap kenbe Real Madrid ou bimen l. Se la menm choz ou konprann. Te gen yon lè e Mourinho vini, Guardiola kenbe l li bat li, li bat li. Men lè l kòmanse bat Guardiola tou, li bat Guardiola ak yon ekip dezyèm divizyon. Se pou m di nou ke nan batay jounen jodi a lè w tande gwoup sa li menm, li sakaje lòt la. Aprè demen ou tande lòt la li sakaje gwoup sa. Men gon bagay m pa janm ka konprann non wè nan batay gran ravin ak ti bwa ti bwa poko janm ka fin pran gran ravin nèt paske te gon lè e sèl ti ravin nan wi nèg yo te kontwole epi yon bon lè nèg yo leve la m pa konn si son dyab ki moute yo nèg yo mete tout moun deyò yo pran anpil tèritwa ankò nan men krisla men avan yè la krisla pwogrese. Ebyen nèg yo nik rete la, yo pase yon vitès siperyè, epi sa w tande a la, yo repran anpil zòn, yo pran zam, yo pran sòlda. Antouka batay la ap rapousib. Nan Site Solèy, m pral bay nou yon enfòmasyon men nou ap yon ti jan nan konfizyon. Paske gen 2 enfòmasyon ki ap sikile. Premyè enfòmasyon an se ke ta sanble gen yon gè ki sou wout pou fèt. Gè a sanble ap lod. Tande byen wi, gè la li sanble ap lod. Paske dènyeman nan kad batay ki te genyen an, li te anpe difisil pou kèk nèg je nèf travèse pou al bay Krisla ranfò anlè a. Ebyen jounen jodi a la a, m ta kapab di, sa k anba men je nèf lan, je nèf ap oblije kenbe l la pou l prije l la. Konprann byen sa map di nou an wi. Il s'agit bien de Ti Gabriel. Bagay yo kapab rèd nan jou kap vini yo nan Site Solèy. Dayè ou wè gen enfòmasyon ki tap sikile, ou wè Morvan delage li tou, gen polisye ki al pote bal anba a bay nèg yo, bay Isca. Sa vle di nèg yo pral gen bagay nan men yo. Kounya, men lòt enfòmasyon m pral ba nou an pou m di ke nou ap on ti jan nan konfizyon, men m ap eseye klere antèn nou. Genyen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, ke m ap pwofite mete o kondisyonèl. Si w gen de twa jou ou pa tande bal ap tire antre Ze Nèf ak Je Pèp nan Site a ankò, patikilyèman antre Bouklin ak Belekou, Se paske gen yon lajan ki bay. L'arabe, il y a un proche de la personne qui aurait donné cette somme. Nou wè m di l o kondisyonèl toujou. Pwòch moun sa a li di m ke chak gwoup yo resevwa Anviwon 50 mil dola ameriken pou bese zam nan paske nou pral rive nan yon peryòd fòk kapab gen ti aktivite lekòl nan site a, fòk timoun yo kapab retounen lekòl, fòk aktivite kapab reprann. Nou sonje te gen yon epòk sou Aristid, Jean Bertrand Aristid, te genyen Dieudulmé ki te anba a nan Bwa Nèf epi te genyen. Labani ak kolobri ki anlè a nan Boston. Depi wè nèg yo bezwen fon kòb sou Aristide, nèg yo mare goumen. Epi sa w tande a la, papa chimè a li menm, li rele nèg yo la, epi l di mesye poze nou. Li ba yon kòb sa w tande a la tèt frèt. Gen de lè, bon chak nèg yo nan verite yo kounye a, pase tout mouri, nèg sa yo ki t ap batay la. Youn konn rele lòt pou di a monchè mwen mraze la a wi an nou pete de twa kout bal non pou wè si papa a ta fon bagay epi sa w tande a la a batay pete nan site solèy touswit papa a rele epi li di mesye poze men te gon moun kanmenm ki te pou di fon poze se te lojik lajan an. Anpil fwa, nèg yo nan site a la, yo siyen yon vye bout papye pou yo di, yo p ap batay. Èske nou konprann? Men, yon mwa pa pase, sa w tande a la, batay pete. Te gen yon lè, m te kapab di, te gen yon bon lapè nan site a. Menm lè w wè Gabriel t ap bat kò l, li t ap voye bal sou nèg yo tanzantan. Men, nèg Boston yo pa t janm okipe Gabriel. Par le biais de Ti Ougan. Lè sa a lè Ti Ougan te chèf. M kwè te gen yon bon twazan, pa vre? Pou moun ki te anba. E sa k fè jounen jodi a, si Ti Ougan te la anpil moun ap poze tèt yo kestyon pou mande èske Boston pa t ap nan yon gè avèk Belekou? Paske m panse Ti Ougan t ap reflechi anpil pou l ta antre. nan strikti ki rele je nèf la. Li t ap oblije paske jan bagay la vin prezante kounye a, si w bandi fò w nan yon klan kanmenm. Wi, fò w nan yon klan. Si w pa nan je nèf, fòk ou nan je pèp. M gen enpresyon si w al fonksyone pou kont ou, y ap pete sèvèl ou. Donk, gen anpil dosye. M gen lòt enfòmasyon sou Site Solèy. M pral ba nou enfòmasyon sa yo nan yon lòt emisyon. Men m genyen yon sitwayen ki fè m pa de yon foto. Ou konnen m gade foto a avèk pitye. M gade foto a avèk pitye pou kisa paske lè yon nèg ou se yon chèf ou gon jan w fonksyone. Eske n konprann? Ou gon jan pou lasosyete wè w. Ou gon jan pou mennen peyi an. Sa fèm mal pou map gade poum wè yon seri de pèsonalite nan peyi an epi yap pran sanksyon kont yo, yap pran sanksyon kont yo. E foto sa se foto de lansyen prezidan Michel Martelly ki avèk ti batanklan li lap rantre nan peyi dayiti. Men mte toujou di non sa ayiti a se lik pa nou. Pa al fè lòbèy pou nou paka vin ayiti paske sou pat ka vin ayiti ou tap gen pwoblèm. Eske nou konprann? Arive nan peyi Dayiti, mwen genyen enfòmasyon ki sòti kòm kwa, nèg yo foul li ak sekirite. Enben mesye, son ansyen prezidan. E pa bliye si Ariel la, li, m pa anvi di konplis non, men li patisipe nan mete Ariel kote l ye a. Donk, se yon retou dasansè. Eske nou konprann? Mwen nèg kòmanse ap plenyen la kòm kwa, lakay Prezidan Michel Martelly chaje ak sekirite, nou dwe l sa, paske se yon ansyen prezidan. E pa vre? Alò gen yon bagay ki pase Dèlma 40, yon ensidan. Se yon videyo ki dire 44 segond. Sur cette vidéo, on y vwa 2 zòm antren de bwar. E pi yon ti tan apre, genyen anviwon 3 ou 4 nèg ki vini a manch long. E pi sa w tande a la a. Yo pran nèg sa yo, yo mete yo nan machin, yo ale avèk yo. Antouka, jan de aksyon sa yo, yo pa poze pou la premyè fwa. Paske, nou gen abitid wè jan de aksyon sa yo. Sa yo se prèske monè kourant nan kapital peyi Dayiti. A vle di, yon nèg ki kanpe yon kote k ap bo yon byè, k ap bo yon gwòg, veye kò w! Epi kounya la, mwen m bay yon nèg yon konsèy, si w bezwen bwè yon gwòg, bwè yon gwòg la a, kouri antre lakay ou, bwè gwòg ou lakay ou. Paske gen yon lè k ap rive nèg y ap menm antre lakay moun, ou wè nèg 400 mawozo yo te konn antre lakay moun, al kidnape moun. Gen moun se lakay yo yo antre yo kidnape yo. M pa bezwen di w pou ta di w ap egzan nan lari.